Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir que nous retrouvons sur Chanel là pour nous capables de porter bah, une nouvelle émission. C'est parti. Trois sujets à débattre et déjà bienvenue. La police dans ville Gonaïve mettez main sur un présumé kidnappeur. Son nom c'est Jacques Robert Guillaume alias Géco. Waouh! Il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Géco qui a posé sa voix en tandem avec une autre euh, Flerisen nan Latibonit. Tèt chaje. Pou lenstan donk misye nan men lapolis epi lajistis pral pase alaksyon paske ebyen yo pral odisyone l jisteman pou kapab rekeyi yon maksimòm enfòmasyon si sa ap pèmèt ke yo al mete men nan kòlèt anpil lòt malfra ebyen se sra une bòn choz pou lapolis. Ekoute byen. Lapolis nan Site Solèy arete Nickelson Pierre. Men vouzale ezite. Piske se yon polisye, yon ajan 1, ki akonpanye ak plizyè lòt endividi nan dat jedi 27 me 2021 an. Mesye sa yo, daprè enfòmasyon ki bay pa bò kote lapolis, yo spesyalize yo nan detounen kamyon machandiz, asosyasyon malfektè, e nan kad operasyon sila a, yo rive sezi. plizyè telefòn, anviwon 9 o total, epi yo konfiske arm de sèvis polisye sila. Donk, tout nèg la ke nan move zak. Bagay la pa bon nan peyi Dayiti, gen nèg kap fòse kenbe, sak pa ka kenbe yo, yo menm, yo lage kò yo nan move zak. Ebyen, pou lenstan 16 òm la, yo nan men lapolis, yo pral gen pou kapab reponn kestyon lajistis. Vous allez vous-même analyser deux petites Videyo. Dabò, premye videyo sila a. Eske nou konnen jounen jodi a la gen nèg nan kapital la a la segond yo kase machin moun. Sitou si yo ta voye je yo wè machin nan gen yon laptop ladan l epi mèt li parking li pou kèlke minit ebyen y ap kase vit la epi yo pote ale tou sa w genyen anndan machin sila a. Un maximum de prekosyon. Genyen yon gwoup ki spesyalize li nan kase machin. Nan videyo sa a, ou pral gade pou wè yon sitwayen ki li menm sòti nan yon Suzuki Vitara ble. Li travèse lari an, se a Dèlma 31, pandan yon seri de paran mete machin yo, paking machin yo, pou y al chache timoun yo nan Sen Lwi an. Ebyen sitwayen sa li menm just travèse, se kòm si machin nan te pou li, li bliye kle a anndan machin nan, epi li gade anwo, li gade anba, baw, li frape machin nan ak yon wòch, epi li pran tou sa ki genyen anndan machin nan. Misye kòm si li fè jès la san enkyetid. Men atansyon, te gen yon moun ki te tou pre a, kamera kache, ki li menm t ap anrejistre sèn sila. Fò m di nou byen, o nivo de Dèlma 31, Dèlma 33, tout zòn sa yo genyen kamera e Full HD silvouplè. Donk yon nèg ki pral fè yon zak nan zòn sila, atann ou aske, ebyen, vous serez filmé. E yo kapab menm wè vizaj ou. Aprè, m pa konn kisa yo pral di moun lakay ou. Aprè, m pa konn kisa sosyete pral di avè w paske ou kapab gen de twa zanmi ki pa konnen nan ki bagay w ap fonksyone. ki pa konnen si ou se yon moun de movèz repitasyon, men tout de menm, on vous a vu, regardez cette vidéo avec pas mal d'explications. Dam la sosyete nou di nou vòlè yo yo menm se vòlè gade yon jèn gason posedon bèl machin konsa bon ou pa janm konnen gen dwa se vòlè l vòlè l tou Men kisa l deside fè avè l, se kanpe bò lari vin pake bò Sen Lwi nan Dèlma 31 an pou l veye moun ki pake machin yo pou l kase machin yo. N ap swiv ansanm, n ap wè vòlè a pral desann vitara ble sa, ti vitara ble disyèl sa a nou wè a, vòlè a pral desann li pou li al kase yon machin ki pake bò Sen Lwi a pou li pran valiz la ladann. Genyen 2 moun anndan machin nan tou lè 2 se vòlè, kisa yo fè se vin pake bò Senlwi a, lè paran kap tann pitit yo, oubyen lè paran kap sot chache pitit yo lekòl, men vòlè a lap desann kounya nan machin nan, li pral travèse lari a kounya kisal pral fè, li prale anndan Extera a pou lal kase vit machin nan. Li parèt, li fè yon ti vini, li pran pòz l ap gade, l ap tounen, epi li etire kaskèt li, l vlope yon wòch ladan l oubyen yon lòt zouti kèlkonk, li kraze vit machin nan, li foure men l anndan machin nan, li pran yon valiz, li veye, li veye, wè l ap fè teknik, l ap fè lè pase, antretan lòt konplis li a fè bak avèk Vitara Bleu de ciel la, li fè bak, paseke li wè sitwayen pa l la nan an aksyon. li mete l yon kote l pa vini nan zòn kote li wè k gen kamera yo l kanpe lwen se paske objektif kamera a plizoumwen bon ki fè yo kapab wè w wap wè vitara ble a avanse misye vini l monte nan machin nan e yo ale yo kase machin nan bèl jenn gason bèl jenn fanm. kap manje lajan moun kap vòlè kidonk se vit machin yap kase nan lari pòtoprens pou yo kapab bay madanm yo ak pitit yo manje. Yo wè w tonton, eske w pral vin fè sa yon dezyèm fwa? M konseye w pa vini, paske w pa konn ki sa k pare pou ou. E nou tout ki antre nan lojik sila a pou al kase machin, nou pa konnen si pa gon w moun ki poste nan zòn nan k ap tann nou. E koute byen, nou kapab gen zam se vre, paske Poun antre nan operasyon sila kanmenm nou gon zam sou nou paske si bagay la rèd ebyen nap defann tèt nou men nou pa bezwen rive jiske la paske ekoute se enpe twò riske al antre nan machin kase machin ki pa pou ou pran sa moun nan te pote epi kounya la yo filmew tout moun wèw dan la repiblik bon finalman kòm vòlè pa janm wont men mande ke nou sese pratik sila paske se pa bon ekoute je vè vou lese avèk